Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay la tchak nan peyi Dayiti. Fòm di nou ke mwen gen plizyè videyo ki vin jwenn mwen. Videyo ki konsène batay. Nan peyi dayiti bandi ak bandi epi kòman sa ye? Men jis avan fò m ba nou kèk enfòmasyon paske gen yon enfòmasyon la ki trè viral sou lè rezo sosyo. Entèpelasyon nan Turjo pa bò kote bri dcpj ki rive mete men sou 6 endividi ki te abò yon Ford Explorer koulè ble plak li se DD tirè 07 859 swit ak yon alèt yo te resevwa. Moun sa yo te genyen an posesyon yo Anviwon 5, epi genyen, ban m wè, 2, 4, anviwon 5 a 6 bout manch avèk lòt chaj. Donk, se konsa lapolis, yo menm rive mete men sou moun sa yo, ebyen ki fè pati yon kò ki rele sin. Alò m pa konnen ki sa sin nan ye, fò m ta chache konnen sinifikasyon li pou nou. Jis avan nou antre nan lòt dosye yo, fò m di nou ke mwen gen yon ti ajou nan dosye ki konsène Maryani an. Ebyen, nèg vilaj avèk nèg gran ravin yo pa rete. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, nèg yo te vin bay mò. E nèg yo bay mò, epi yo vire do yo, yo ale. Men pou kou ale la, fòn di ke genyen pwojè, genyen yon sòt de machinasyon ki ap fèt. Yon mannyè pou nèg yo kapab pran kontwòl zòn sa nèt. Pran kontwòl zòn sa, sa vle di kisa? Sa vle di tanzantan vini pi pre Kris la. Tanzantan pran tèritwa pou kapab, m ta kapab di, panike enmi an. Ben, mesye karavàn yo, la banda Kris la. Epi anpil moun kwè nan moun sa yo, yo di ben se nèg sa yo ki pou degaje yo la a, ki pou ba yo zòn nan paske jan nèg yo te pote boure an bèt la bagay la te vrèman myèl. Mezanmi fò m di nou ke mwen gen yon videyo ki rive jwenn mwen la a. Videyo sa a si ou pa gen kè ou pap ka gade l. Tande byen, mwen wè videyo a epi lè mwen mande eksplikasyon, la pèsòn ki ma anvwaye la videyo, Ebyen li dim ke sa se yon bandi krisla nèg gran ravin yo ap depatcha humm tèt chaj. Fòm di nou byen bon aparaman sa se paske mwen menm depi lè map gade video m gen enpresyon ke sa li trè òrib gen ki òrib wi men sa mezanmi li bay tèt chaje sonje m diw Fòk ou gen kè pou kapab gade videyo sa. Videyo sa dire anviwon 1 minit e 7 segond. Nan premye pati a wap wè yon nèg ki kenbe yon palèt vyann nan menl, men sanble se kè a, epi lap filangel. Epi lè li fin fè aksyon sila, li pran manchèt li lap koupe vyann. Men sak pral. Parèt on jan biza, kanibal nan video sila, se paske les gens qui sont là y ap di ekoute nou pral boukannen sa, nou pral manje sa. Aparaman nèg yo kapab aranje kò yo la pou y al manje sitwayen sa oubyen bandi sa ke yo ap rache. Nou wè video sa yo anpil. Se pa vre, paske depi lè batay Pilat ak Gran Ravin, nou wè nèg ap rache nèg. Depi lè gè nan Site Solèy, bandi ap rache bandi. Anpil lòt kote, bandi ap rache bandi. Men mezanmi, fwa sa a, m panse ke nou t ap rive nan yon moman pou n di stòp! Nou menm ki bandi, ben, E nèg yo ap kale kò yo nan vide yo, tankou jan anpil moun renmen di sa, nèg yo ap fè chèlè. E pi nan yon premyè videyo, sa dire anviwon 30 segond, w ap wè pati sa. E pi nan dezyèm pati an, fò n di ke gen anpil estrateji k ap deplwaye nan kad batay sila. Wè nan atak ki te fèt yè lan. Nan Mariani an Eske n konnen nèg yo pa pase sou lari paske mwen m te poze tèt mwen kesyon e kòman nèg yo fè franchi pou yo kapab rive nan blòk sila ebyen fòn di ke nèg yo gen aksè ak lanmè a de video ki yon ete priz par de sitwayen ki yon swivi laksyon ebyen moutre ke Nèg yo ap deplwaye sou ti kannòt yo, sou ti bato yo, sou lanmè a pou kapab ale nan zòn yo bezwen yo. An n gade avè m kòman sa ye. Se pa ranfòse ti bato a. Men li chaje. Yo wè, wè, wè yo, wè yo. Wè mesye, wè sa e nèg ki kanpe bò dlo a kap gad mouvman, kap tann mouvman. Wè, gad yo. Wè yo? Eske nou wè mesye sou teren an? Epi men bato yo kap fè echanj la. Gad yon tenten. Men bèt yo. Men yo wi. Nèg yo vre wi. Wè nèg yo kap tann bato a kap vini, sa vle di bato sa a. E li pou pini sou pou nèg yo depi yè. Apre sa, bato a menm vin pote lòt manch long avèk bal ki fè nèg yo atake epi yo monte nan Mwen Dezi. Kounye a la materyèl la, depi yè aprèmidi bato sa eseye vin pot minisyon yo men li te rive prèske atè, li genlè t ap kominike a nèg yo nan moman nèg yo t anlè, epi l ale, materyèl la al tounen la. Gade, wè kòman bato yo ap vire an won mesye, y ap vire an won, sa w konnen lam lanmè a k ap vire yo, e kòmsi kouran k ap vire yo, epi atè a la e nèg yo ap tann. Bato a tounen wi. Ou wè sa kap fèt la, bato a tounen, nou pap wèl byen non, li kole avèk yon bato a vwal. Nèg yo genlè paka vin sou tè, nèg yo pote materyèl, yap bay bato a vwal la li, epi bato a vwal la menm ap vin nan chabon. Ou wè, gad sou kote a la e bato ki te la yè a, bato a moute a. Mesye nèg yo smat tande frèm. Bagay yo mele mezanmi. Antouka bagay yo mele nan peyi Dayiti. Donk Mariani tèt anba, moun mouri, epi. bandi ap rache bandi parèy yo. Bon, nou rive nan bout la. A wi! Avan nou ale fòn di ke gen yon sitiyasyon la a ki o nivo de gwo mòn se yon sitiyasyon katastrofik. Sa gen a wè ak anviwònman paske lapli ap tonbe depi yèswa ebyen fòn di ke sa pwovoke yon fòt inondasyon e inondasyon sa a lakòz gen yon pon nan blòk sila a. ki kapab pèmèt ke ou sòti Gwomòn pou ale Gonayiv, pon an rele pon Dimez, e ben pon sa li menm li yon pati nan pon sa kraze. Donk alèt pou otorite yo nan peyi an ki konsène sitou le ministè de travo piblik e pou li menm kapab pran kesyon sa an men. Donk nou vini avèk kelke videyo pou ou tou kote ke. Rivière la en crue et que mezanmi sitwayen yo mezanmi nou pa nou pa prudan menm non on pati nan pon an tonbe ou konnen moun yo kanpe sou pon an ap gade mèvèy toujou bon ann gade non. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.